Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la kayou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Emisyon sa a gen anpil zen laden, men m ap komanse pa foutbol, koup du mond, feminin. 2023, Ayiti bat Chili 2 a 1 epi li kalifye tèt dwat. Mezanmi, tèt chaje. Medam yo sou 2. Gason yo sèlman sou yon patisipasyon e nou oblije remonte an 1974 pou nou kab rale ti dat sa a ba ou. Sa vle di medam yo fè anpil efò. Aprè yo fin ranpòte premye. gen dwa pou li reve paske lè li fin baleye Senegalèz yo 4 gòl a 0 nan premye match baraj yo e ki konte pou koup du mond Ostrali Nouvèl Zeland e pou match sa ebyen m ta kapab di te gen anpil sispens ebyen fò n di ke medam yo menm yo pral pase a laksyon fòk nou te tann premye ak lan pou te kapab wè Ayiti ouvri skò la swit ak yon frap de Dieu Morne a la resepsyon de yon pas. Ebyen, sa byen pase. Nou ta pral jwenn yon penalite nan match sila a, aprè 1 zero a, penalite ki ta pral rate pa bò kote, ebyen, Nerilya. Medam Chilyèn yo, yo ta pral pouse. Men malerezman, Ayiti ta pral make yon dezyèm gòl. E pi nan fen match la, pwiske abit la li menm li te bay 11 minit tan adisyonèl, m kwè nan dènyè minit lan, gon gòl ki make pa bò kote chilyèn yo. Kafouyay nan defans ayisyèn nan, e byen ekip chilyèn nan make yon gòl. Sa w tande a la a, nou sou panik, match fini, abit poko sifle match fini. E byen match la fin jwe, m kwè nenpòt 15 minit. Men elas, anyen pa di pou chilyèn yo, se Ayiti ki pase. Jounen jodi a la m ta kapab di nou kon paket sta Fok nou fon ti ralanti sou Kesyon Messi a Kesyon Cristiano a Kesyon Mbappe Kesyon Vinicius Nou ka pale de yo wi men Nou gen ti fyète nou tou Si bon kote gason yo Nou pa kab pale Anpil men kote medam yo nou kapab bat lestomak yo paske depi yè swa m wè gen nèg kap poste sou stati yo brezil yap tann etazini yap tann almay yap tann paske yo santi ke genyen anpil star nan ekip sila ann sispann Fè egregò nèg sa yo mache, nèg ki nan planèt fout entènasyonal yo, men ann site non moun sa yo plis pou ke non yo ka rive pi wo. Paske an tèm mistik, lè ou ap site non yon moun, kit byen ou mal, se reyone w ap fè l reyone. Tanke w ap site non Messi, w ap fè l ale pi lwen. Tanke w ap site non Cristiano, w ap fè l ale pi lwen. Tan ke wap site non Vinicius, Benzema, lòt yo, wap fè yo ale pi lwen. Ebyen, an nou site non Dumornay, tout lòt jwè yo, Nerilia, an nou site non moun sa yo tou. Bon, mezanmi, gen zen wi. Kafou tèt anba yèswa, paske lòbèy pete, e sa w tande a la a, enfòmasyon tonbe kòmkwa se nèg Krisla yo k anvayi. Tande byen sa map di nou an wi. Pandan kanaval fini sou channmas pral gon kanaval dramatik ki ta pral dewoule o nivo de kafou yon sèn trajik byen sur paske enfòmasyon vin jwenn nou dan laprè midi kòm kwa krisla ta gen sòlda li ki tonbe O nivo de Carrefour. Tande byen wi sa map di nou an. Men ta sanble nan batay sa a, Ti Lapli te genyen moun ki tonbe tou. Paske enfòmasyon yo te bay ke Ti Lapli gen moun ki tonbe. Pandan batay la sere, enfòmasyon ap serkile kòm kwa nèg Ti Lapli ak nèg Krisla yo pote boure sou Carrefour. Men tande sa m pral di nou an, mwen mete yon dwòn sou Gran Ravin. E. Lè m gade m wè dwòn nan di m Gran Ravin pa in nan batay ki t ap fèt yèswa la onivo de Kafou. Sa w tande a la se ta nèg Krisla ki ta debake paske Krisla pèdi sòlda e nan move kondisyon, men yo di m Ti Lapli te pèdi sòlda tou wi, li te mande pou l pote boure, bon, men yo pa t twò dakò. Epi sa w tande a la, nèg Krisla yo debake an granmoun. Lamarin reponn, Anpil kout bal, moun ap rele anmwe, sa vle di la mwe, gon bagay ki menase Kafou. Hum! Kafou nenpòt lè la kapab gon lòbèy. Pa bliye, gon lapè ki fèt. Pandan lapè a fèt la, bandi yo fè yon sèl. Sa ka rive jounen jodi a la, tout bandi deklanche pou yo batay ansanm avèk lapolis. Konprann byen wi paske nenpòt ti mezantant. kapab lakòz yon lòbèy deklannche. Nou wè jan bagay la te rèd? Sa vle di nèg yo pote boure an bèt. Men, dans la matinée du 22 février 2023, ebyen, gen yon ti kalm ki tounen au niveau de Carrefour. Antouka, n ap rete branche pou n konnen ki sa k pase au juste pou nou kapab vini. Pou nou baw yon maksimòm enfòmasyon sou sa ki pase yè swa o nivo de Kafou. Alò, kote bilan nou poko kapab di ou eske gen moun ki blese, eske gen moun ki mouri, eske gen nèg yo pran nan gètapan. Donk n ap rete enfòme pou nou kapab pote plis detay ba ou nan pwochèn emisyon. Gen yon sitwayen ki voye yon voice pou nou. Alos se pa yon voice non se yon mesaj teks ki di Bonjou RL prod. Mwen ta renmen ou alerte otorite nan leta sitou komin Senmak epi Monwi paske gen neg piat yo ak deluj li vle retounen anko. Yer neg piat yo fè plizyè tantativ pou desann deluj men nèg deluj yo kanpe anfas yo mwen sou mon wi depi lundi mwen poko janm kwaze yon bakòp polis nan lari a menm youn menm mwen pa wè premye majistra komin nan bloke pòtoprens li paka desann tanpri fè mesaj sa pase pou mwen silvouplè prèske chak swa vòlè ap kase boutik moun. nan zòn nan. Gade yon pwoblèm mezanmi. Bon, ki koze sa? Monchè fò m di nou byen ou wè pandan kanaval la ap fèt la la a, e bandi yo k pa vle ratibwaze. Paske ou wè pandan kanaval la, mwen pran Kanapevè, bat Petyonvil, rive nan Dèlma, m pa wè yon grenn polisye nan lari an. Sa vle di pi fò polisye yo aksantye yo sou kanaval. Yo kite lari a pou kont li. Mwen menm wè, lè m fin fè konsta sa, ou konn sa m di? Bandi kidnapè jiska prezan, yo gen yon ti pitye pou nou wi. Paske nèg yo te ka pran lari a la, nèg yo fè lavaj wi. Paske nèg yo al bare Channmas, epi sa w tande a la, yo kite tout lòt kote vid. M di w m flannen nan Pòtoprens, nan Petyonvil, nan Dèlma. M pa wè on grenn polisye nan lari an. Gade pwoblèm mezanmi. Hum! Tèt chaje. Antouka fò m di nou ke sitiyasyon an li konplike o nivo de Vèrèt. Genyen anpil kout zam k ap chante nan. Komin Vèrèt, youn nan komin nan departeman Latibonit, kote abitan yo panike e yo lanse yon apèl pou fòs lòd yo vin wè sa yo ka fè. Nèg ki gen gwo zam nan men yo envesti plizyè andwa nan komin nan e pwovoke yon psikoz de pè lakay popilasyon an. Moun sa yo k ap plenyen pou deteryorasyon klima sekiritè la. nan rejyon an. Yon lòt kote, nou aprann ke gen yon veyikil blende lapolis ki stasyone devan pòs polis lan. Fòk nou di ke plizyè komin nan departeman Vèrèt ak Lyankou, ebyen zòn sa yo menm depi yon bon bout tan se teyat zak bandi kote plizyè moun pèdi lavi nan rejyon an e lapolis li menm li parèt enpuisant. Polisye yo abandone. N ap raple, komisarya komin Vèrèt ak anviwon li yo, depi asasina trajik nan Lyancourt 7 polisye nan dat 20 janvye pase a. Manm popilasyon an eksprime preokipasyon yo pa rapò ak fenomèn sila e yo pwofite pou kapab mande èd otorite yo. Depi kòmansman ane a, n ap asiste ak yon remonte ensekirite avèk notamman miltiplikasyon ka kidnaping nan tout rejyon. Si w fè yon ti rete nan menm rejyon sila a, fò n di ke depi anviwon yon kenzèn de jou, dlo pa koule nan kanal irigasyon nan Vale Latibonit. Sitiyasyon sila a vini an rezon bès nivo dlo nan lak Pelig ki pèdi an mwayèn 25 santimèt pa jou, daprè eksplikasyon dirijan Elektrisite Dayiti. Plantè yo kapab pèdi plantasyon diri yo si anyen pa fèt pou kapab fasilite. dlo retounen nan kanal irigasyon pi vit. Bagay yo rèd wi. Se direktè jeneral òganism devlopman vale latibonit ODV a ki li menm bay alèt sila elektrisite dayiti kap jere baraj pelig enfòme li pa kapab respekte plan jesyon lak lan avèk 40 mètre kib do par segond ki dwe alimante baraj sila ki plase sou obedyans ODVA pou irige pa mwen 28 mil ekta nan vale latibonit la kap pwodwi 80 pousan nan pwodiksyon nasyonal sa nou rele diri an. Se sa ki lakoz tou genyen yon gwo pàn elektrik o nivo de mirbalè. Sa vle di son lè konsa yo kapab bay. ti kouran an pou moun yo kapab fonksyone. Sechrès sila a lage yon gwo menas sou plantasyon diri nan vale Latibonit e anpil sakrifis dwe fèt nan sans sila a. Mezanmi gade pwoblèm pou moun nan vale Latibonit. Nou sonje te gen yon ane tout diri te sèch ebyen moun yo pa t jwenn yon ti kras diri. Eske Se menm ka de figure sa kap prezante ane sila a kote deja ebyen genyen sechrès ki menase plantasyon moun yo. Antretan lapolis arete yon endividi ak yon zam a fe ki sezi se nan nò lapolis pwosede ak arestasyon yon sèten de Ludson Zephyr Pierre alyas John misye gen 33 zan. Se mardi 21 fevriye 2023, nan Charrier, zòn ki sitye a pwoksimite Vertière e Haut du Cap, Ludson Zephyr te gen nan men li yon pistolè kalib 9 milimèt, se yon zam ilegal. Li te pran zam sa vandredi swa 17 fevriye 2023 an posesyon 2 endividi ki t ap tante vòlè yon motosiklèt nan menm zòn nan. Prezime kanbriyolè yo, ebyen, yo te mouri. Sur le champ daprè moun nan popilasyon an. Tèt chaje. Antouka kanaval fini, nou te wè yon bèl demonstrasyon sou channmas e nou espere wè bèl demonstrasyon sa atravè tout la rejyon metwopolitèn de Port-au-Prince e rès peyi an pou ke la polis li menm li kapab asime responsabilite l. Sou koze kanaval la, m pral vini avèk yon emisyon e pou tout moun ki manje manje bliye yo k renmen kritike. Lè sa a na di, A, en en, sa genlè son lòt travay wi. Epi na di ke, M pa konnen. M se bandi pouvwa oubyen m se bandi pèp la. Konpwone byen. Antouka, mèsi la famiy, kòm toujou, un maksimòm de kòmantè, un maksimòm de partaj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. Epi, pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay. Epi apre, kèskon di? A la pwochèn!